Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon ebyen fòn di ke ti maladi a lè varyan anglè e brezilyen ebyen yo an ayiti E yo kòmanse ap frape fò. A ben wi. E lè w pran egzanp direktè jeneral ona a, misye te gen maladi a yon bon ti tan, bon misye ap kache, misye al lopital li menm ale lopital sou yon lòt idantite. Bon, lè w gen maladi zanmi w pa kache sa. Osi senp ke sa e pi bon vwala s ki sè pase, li mouri trè jèn. Men nou konnen ke yo di se nan kowona. Bon, e otorite yo pran yon seri de mezi N ap ba w mezi yo la a tousuit paske nou konnen depi se sou chanèl sa a w ap gen yon maksimòm enfòmasyon pa rapò ak dosye sila yo. Prezidan Jovenel Moise li menm pran jounen lendi a yon arete ki deklare eta durjans sanitè nan tout peyi a pou 8 jou. Arete sila a fè obligasyon ak tout sitwayen pou kapab pote mask nan espas piblik yo, ikonpri transpò an komen an, epitou respekte distans sosyal plis pase yon mèt senkant. Dokiman sa a, li enpoze tou yon kouvrefe apati de dizè jiska senkè di maten apati lendi an. Donk, dizè, in minit, on vous voit dans les rues, mais qu'est-ce que vous faites là? Yo kapab menm fouke w menm. Genyen 130 mil dòz vaksen ki deja alò ki ta dwe rive nan peyi a disi fen mwa jen an, se sa minis sante piblik ak popilasyon an li menm anonse. Li di l ap tann 2 milyon dòz o total, swa ekivalan 20 pousan popilasyon ayisyèn nan. 67 moun ospitalize, 15 lòt fè vrèl pou peyich san chapo swit ak kowonaviris pou yon total 302 nouvo ka anrejistre atravè peyi an. Lwès se depatman ki pi touche daprè Minis Sante Piblik ak Popilasyon an ki envite pèp ayisyen an pou respekte mezi baryè yo yon mannyè pou kapab limite pwopagasyon maladi sila. Bon, bagay la rive tout bon sou Ayiti. Nan kad yon konferans tèt ansanm Ministè Afè Sosyal, Ministè Edikasyon Nasyonal, Ministè Sante Piblik ak Popilasyon yo prezante jounen lendi an bilan ka ki anrejistre pandan 72. Dernière heure, sa vle di pandan 3 jou, 24 24 sa fè 48 plis 24 sa fè 72 15 desè ki anrejistre. Lwès an tèt nan lis depatman ki plis touche avèk 44,5 pousan moun ki enfekte se fanm alòske 55,5 pousan se gason daprè minis sante piblik ak popilasyon an ki envite moun pou fè pridans e pou kapab respekte jès baryè yo. Yon lòt kote, minis sante piblik ak popilasyon fè konnen peyi an ta dwe resevwa vaksen pou omwen 20 pousan moun nan popilasyon an, sa ki fè daprè sa li fè remake yon ekivalan 2 milyon dòz vaksen 130 mil ap rive disi fen mwa jwen an ak nan kòmansman mwa jiyè a. Onn ekout doktè Marie Greta Roy Clément. Nou sonje kan dat jou 14 me, Ministre Sante Publika ak Popolasyon. que y a deux variants. C'est la première fois depuis 19 mars, que le ministère de la Santé Publique a identifié deux variants sur le sol haïtien, Il annoncé, il été confirmé, il a été annoncé officiellement le 14 mai, ces variant brésilien et variant anglais ou britannique. Donk, daprè tout done ke nou genyen, se 2 varyan ki vrèman agresif akoz de virulans yo epi akoz de konplikasyon ke yo kapab pote. E daprè OPS-OMS, yo klase jiska 70 a 120 pousan plis transmisib ke viris de baz lan, ke souch Nonb de ka konfime pou dènyè 72 è yo se 302 ka, 67 ospitalizasyon, 15 desè pou lè dènyè 72 è, e m ensiste pou m di ke se son dè desè enstitisyonèl, sa vle di ke se son dè desè ke nou kapab di nan diferan lopital kap pran an chaj pasyan ki konfime. E ak kovid lan nou kapab di ke nou gen 15 desè, men gen moun tou ki mouri lakay yo ou ki mouri nan lòt kondisyon ke nou menm nou pa konnen. Men 15 desè konfime pa le ministère de la santé publique et de la population pour les dernières 72 heures. E nan moun ki enfekte yo ki gen viris lan, 44 pwen 5 pousan se fanm yo ye, 55 pwen 5 pousan pousan se gason. M ban nou tout chif sa yo, m pa kwè m ta menm bezwen di nou ke nou trè preyokipe. Paske lè w gen 15 desè dan 72 è, nou konnen sa sa vle di. Donk, nou trè preyokipe, nou menm o nivo di gouvèneman, nou trè preyokipe, e n ap konte anpil sou laprès lè se te an mars 2020, Mwen sonje tout CIPC k te fèt jan laprès te travay anpil avè nou pou sansibilize popilasyon an. Direktè jeneral ona ki se Chesnel Pierre be anpil moun fè ti kòmantè sou lanmò li hum on jou pa avèk sa se kelken ki è parti pour ne plus revenir be sa dwa provoke bokou de tristès men ya sèten ki diz ke ebyen. Se pa kowona ki touye l, men se de preferans kòbona. Konpwonnen byen. Bon, ann jou pa avèk sa. Genyen minis afè sosyal ak travay la ki prezante senpati li bay pwòch direktè jeneral ona, Chesnel Pierre, ki mouri wikenn pase a. Li anonse tou y ap fèmen pou 3 jou syèj santral Ofis nasyonal asirans vyeyès nan Petyonvil epitou anèks la ki nan Dèlma. Daprè Jislèn Monpremye. Mezi sa yo, yo pran yo tou pou kapab asenir espas la puiske daprè sa li fè konnen, ebyen maladi an kapab alabaz lanmò ansyen DG Lona a. Sèlman 50 pousan anplwaye yo ap otorize pou kapab vin travay yon mannyè pou evite frotman, pou moun pa kole ak lòt moun. Ann tande Jislèn Monpremye. Antanke minis titèl Lona. e ke Direktè Jeneral la, Mesye Chesnel Pierre, se te pi gwo responsab ki genyen anndan LONAS e li te responsab LONAP. Nou oblije pran mezi sa yo. Genyen syèj santral LONA ki twouve li Petyonvil, ak anèks ona ki twouve l nan Dèlma, nou fèmen yo pou twa jou. Sa va depann de kisa ki vini pi devan pou nou konnen eske nou ka ogmante oubyen louvri LONA nan 3 jou. Pou sa nou mande tout anplwaye ki nan 2 biwo sa yo, sa vle di biwo Dèlma avèk biwo Petyonvil la, pou yo rete lakay yo pandan 3 jou sa ki kòmanse jodi 24 me 2021 an. Donk gen dispozisyon ke nou pran tou pou nou dezenfekte sistematikman 2 lokal sa yo ki kòmanse depi maten. Ansanm avèk ansanm avèk direktè ki anndan ona, na pral travay pou nou redui pèsonal pèsonèl la Pandan tout dire peryòd eta dijans lan, kòm minis sante a sot di nou si nou pap renouvle li, pou ke nou redui pèsonèl la a 50 pou san pou ke distansyasyon sosyal yo respekte e plis ankò tout règ baryè yo. Si a kowona a, ebyen Sa kapab gen enpak sou aktivite eskolè? Men non! Minis Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl la demanti jounen lendi an alegasyon, pawòl anpil sèten entènot, kòmkwa lekòl pral fèmen akòz remonte maladi sila. Daprè Pierre Josué Agénor Cadet, egzamen deta yo ap fèt tankou jan sa te prevwa antre 12 pou rive 30 jiyè. Konfòmeman ak pwotokòl sanitè yo tout mezi ap pran pou kapab anpeche pwopagasyon kovid la, daprè minis la. N ap koute l. Tout lekòl nan peyi a jodi a la nou nan prèske nan fèmen, y ap mache vè lèzegzamen de fen dane. Malerezman, pou yon rezon oubyen pou yon lòt, m ap gade nan semèn sa yo sou rezo sosyo, De move bagay k ap di. Pa egzanp matyè la, m ap gade yon nòt yon moun ekri met siyati m pou l fè konnen l anonse lekòl fèmen. Donk, moun sa petèt ka gen rezon pa l paske gen de rezon obskirantis paske nan peyi sa a trè souvan e depi lontan lekòl toujou pran kòm sib pou regle tout lòt kalite zafè. Men nou toujou mande tou pou gen respè dwa tout timoun a ledikasyon. Nan sans sa, nou pral nan egzamen nan lekòl yo, men nou menm tou nou pral gen egzamen leta. Gen anpil rimè tou k ap kouri k ap fè konnen ke ministè a li repòte dat egzamen yo. Se totalman fo. Le kalandriye ministè a li toujou mentni. Egzamen leta yo ap demare nòmalman le 12 jiyè pou yo fini le 30. 12 pou 15 pral gen egzamen pou nevyèm ane, ENI, 26 pou 30 jiyè pral gen egzamen pou bakaloreya. Ebyen, tout lekòl ki pral fè egzamen la yo, nan pwotokòl sanitè a, nou mande yo pou yo fè tout sa yo konnen e ap gen dè sipèvizyon sou sa pou respekte. tout jès baryè yo e pou rann tou jan dekrè a di l la pou tout moun pote mas. Ebyen merci beaucoup la famille nou te kontan avèk ou sou chanèl la pou kapab prezante w emisyon sila a un peu partou maladi sa li egziste ben an nou pran yon maksimòm prekosyon paske jan bagay la ye la nan peyi dayiti si maladi sa ta di lap pote boure sou nou an fòs an bèt Ebyen, humm, m pa kwè ta gen anyen k ap sove nou. N ap obsève tout prensip yo, konsiyn yo, epi pou mwens moun ta frape, men si pou ta frape, m swete ke se ta gwo palto yo, e gwo palto yo k pou frape, paske se yo menm ki manje move lajan, nou menm ti pèp la nou pa manje move lajan. Paske se yo menm ki ka al nan gwo lopital, se yo ki ka pran gwo vaksen. Men nou menm, nou pa kab jwenn swen rapid non. Si bagay la pote boure sou nou, n ap mouri. Ebyen mèsi la fami, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay. Epi aprè, kès kon di? A la pwochèn!